Rezo ki mennen m devan kay PM nan se Gen Doktè Ariel Henry Premye Minis peyi Se pitit mwen yo kidnape yo Depi Dimanch ki te 30 Oktòb 2022 M vin mande Premye Minis peyi m liberasyon pitit mwen nan paske yo mande m ranson yo mande m nan m pap ka pale avè nèg yo m pap ka negosye paske m pa genyen. Ok, depi kilè yo kidnape yo? Yo kidnape pitit mwen Dimanch. Se 30 oktòb 2022. Se. Kòman demwazèl la rele? Li rele Aurélien Ruthshelle. Ki laj li? Li gen 22 zan. Se ki kote li t ap soti? Li t ap soti legliz Judith ki rele Dimanch lan, sou Dèlma. Nan ki zòn yo kidnape li dirèkteman? Bon, m p ap ka di nou egzakteman nan ki zòn, sof ke m konnen li fè de Dèlma 83 a Dèlma 32 l al legliz. Se an retounan sot legliz nan Dèlma 32 a ki se riyèl Jan Batis yo kidnape l. Ok, konbyen kòb kidnapè yo mande w? E fòm di w ranson kidnapè a se mande se 100 mil dola ameriken. Pa gen 100 mil ti wòch. Men ki sa w fè pou viv, ki sa w fè kòm pwofesyon? Ki sa w fè kòm pwofesyon direktèman? Mèsi mesye pou kesyon an. M ka di nou sa m fè se pwofesyon m se mekanik. E lè m di mekanik, an jeneral anpil fwa moun chak moun yo konprann mekanik nan yon sans. M fè mekanik ajistaj. Ok, sa vle di ke mwen demonte pyès machin, mwen replase, mwen refè motè, eksetera anba vant machin. Men fò m di w, Depi 2 zan a 3 zan, travay sa fèm enpe nan kè. M ap viv aktyèlman la a selon zanmi ki renmen m, ki renmen jan m fonksyone, fanmi ki renmen jan m ye, fanmi ki akonpanye m, ki kenbe m la toujou. M ap viv. E se rezon sa ki fè m fè videyo Kot Peyè m nan. Ridikèl nan bezwen liberasyon liberasyon tizit mwen an. Depi maten ou la eske ou pa gen otorite ki pale ansanm avèw? Wi mwen la depi maten map tann non pa gen otorite ki pale avèm e eskem bezwen otorite vin pale avèm la sam bezwen la menm se prezans pitit mwen an se li ki pou vin etirem la. M pran joul m fè jounen an M ap fè aswè a Si lapli a pa t tonbe l ap pase sou do m la a E demen maten l ap leve jwenn mwen la a E sèl sa m te di M te di si liberasyon pitit m ap pa fèt pandan jounen an e aswè a M ap dòmi la Demen maten m ap kouche devan antre premye minis lan Donk machin pa p ka rantre Si pou machin rantre se sou mwen l ap pase Swit avè liberasyon pitit mwen m ap mande Se inik sa sèlman m ap mande Liberasyon pitit mwen Sa vle di toutan pitit ou a pa jwenn liberasyon ou pa p deplase la a? M pa p deplase la a. Di nou non, konbyen jou, e si ou pa jwenn liberasyon pitit ou? Sak la se pou m fè jèn aswè a, pou m jene, ok, pou m jene aswè a, pou m plane pou liberasyon pitit mwen. Sak la se pou sa. Nou konnen jan ti siti. Lè m bouke kanpe, m ap kouche. Lè m bouke kouche, m ap kanpe. Se sa. Nou konnen jan sitiyasyon peyi a ye la, eske ou menm ou pa pè pou tèt pa w? Non, m ap di w non m pa pè. M gen fòs avè m. e m ap di laprès, m pa gen anyen k ka rive m la. Anyen, absoliman anyen pa ka rive m la. Ou di anyen pa ka rive w la? Anyen pa ka rive m la. Mwen te gen konsistatyon pou fè tout priyè rezidans PM nan la. A! Zanmi m, kòm se ou k di m sa la, m pa tande l, paske m pa gen radyo, m pa gen telefòn anyen nan men m. Sa vle di, m ap di w. Si yo ta di yap vin levem la pou yo metem yon kola pitit mwen an, 1 yo pap ka levem, sa m di nou li konplè, paske kotem ye la m santim 50 gason, 50 gason kotem kanpe a la, e yo pap ka levem, e yo pap bezwenm tou, m panse sa. E si tout fwa otorite sila yo pa ta di w anyen, kisa w panse fè? Yo pa ka pa dim anyen, se chèf mwen a chèf mwen m vin pale. ki reskonsab peyim se yo ki gen kontwòl nou e m kwè PM nan se papam bon m vin pale a papam vin mande papam liberasyon pitit mwen ke yo kidnape. Ou panse lap tande w? A wi atravè nou menm atravè la près m panse wi lap tande m wi Ki mesaj ou tap voye? Padon? Ki mesaj ou tap voye bay PM Ariel Henry? Non mesaj PM Ariel. Mwen mande Premye Minis mwen, mesaj mwen mande Premye Minis mwen voye bay Premye Minis mwen, se liberasyon pitit mwen. Liberasyon pitit mwen an ke m bezwen. Men toutan m pa jwenn li, m pa p deplase la. Men ou vin mande PM Ariel Henry, èske ou panse Ariel Henry an konivans ansanm avèk mesye sa yo? Aw, bèl kesyon. Bèl kesyon. Mèsi mesye. E. Eske m pral reponn wi oubyen non? M ap di nou ke swit avè chèf CSPN e apre m ap repete apre yon premye minis pase ki te pale, ki te di wi li pale avè mesye ki gen zam yo chak jou. M pa di ke premye minis PM Ariel Henry pale avè yo chak jou. Men m repete apre premye minis sa. Bon si premye minis ki pase a se li ki te gen kontwòl peyi a, se li ki te gen kontwòl chèf polis nasyonal la, se li ki te gen kontwòl e li ki te konn pale avè nèg yo tou m panse osi pou premye minis Ariel Henry. Ou panse l ap ka fè jwenn yon solisyon pou ou? Yes, mwen m kwè nan sa, m kwè nan sa m ap jwenn liberasyon pitit mwen an. Atravè mesaj ou vin pote ba Ariel, ou panse wap jwenn liberasyon pitit ou. E kwèm banm di sa. M vin la pou liberasyon pitit mwen an. Paske wap gadem wap wè m pa vin la pou liberasyon pitit mwen an sèlman. M vin la pou trip Ayiti kap kòde. M vin la pou chak grenn ayisyen kap viv atravè peyi, atravè lemond. e ki ta renmen rantre lakay yo, ki ta renmen vini lakay yo, ki pa ka vini lakay yo. Wi, sa ki sou mwen an, se nan non tout moun sa yo. Li pa la sèlman pou liberasyon pitit mwen. Liberasyon pitit mwen an premye, men sa a, li nan non chak grenn Ayisyen, oubyen rès Ayisyen k ap viv la tou. Paske nou, pa moun ankò, se rès moun nou ye. Mesaj la se sa. Ok liberasyon ok selman wap mande. Pou moun ki dim ke oube kap di e son stati map chèche an politik oube poum fè politik. Kòm mwen te dil deja. Al chèche kotem pase. Al gade sou beton an. Eske m janm nan manifestasyon yon jou. Eske m janm nan kesyon militan yon jou. Poum pa blese. moun ki nan manifestasyon yo, pou m pa blese militan ki nan lari yo. Pase lè yo nan lari a, yo pa nan lari a pou yo sèlman. Yo nan lari a pou nou tout e pou sa k ap pase yo la sitou. W ap tann liberasyon pitit ou, CPN Ariel Henry, ki pou fòse liberasyon yo. Nan konbyen jou pou w te rejwenn pitit ou? Frè m! M pa konnen si se aswè a. M pa konnen si se kote n ap pale a la a. M pa konnen si se demen. M pa konnen si se apre demen. Men toutotan m pa jwenn liberasyon pitit mwen an m pap deplase la. E se prezans li ki pou retire m la a. L ap pran yon moto. Lè yo lage l kote y ap lage l la. L ap pran yon moto. Moto a, l ap vin chèche m la a. epi na pral lakay nou oubyen na pral nan laprès paske m pa pral lakay mwen san m pa jwenn laprès akonpaye m pou m di laprès mèsi e m konnen avèk akonpayman laprès m ap jwenn liberasyon pitit mwen. Non demwazèl la e ki laj li gen? Non l se Aurelien Rutshelle.